Ok. Kounye a nou bral eseye picture a nou pa pwè picture a non se mwen kwè li. Nou dwa tan zan tan met yon ti koulè. Men nou bral eseye kompoze yon poèm a partir de picture sa. Ok. Ki pale de temwanyaj la. Alò, chak mo m jwenn, m ap ekri yo la lan de kolòn. Apre sa, m ap eseye rime yo. M ap klase yo pa jan jan tèminezon yo ye. Ok? M ap klase. Men ap, m ap pran mo a pati de imaj la. Ok? La! So nap ekri an anglè san nou panse. Yeah. Si msye dap bon fransè, map fè fransè tou. Oh oui. Ok. Kita e konpè. Chante la glwa de Dieu. Nou dam mete sa ladan tou. Sa pa de mo k termine par et, ans. Si nou fè de kolòn konsa, depi n jwenn yo n ap mete yo ladan, right? Pa konn si nou wè byen. Ok. La nou genyen M fè tout sa ke yon timoun te ka fè si ou pèdi scholarship la. Ou ka toujou fè spò. Ok map mete sport. La m konnen m ka m ka jwenn anpil mo ki termine pa ans. Guitar la m pa su m gen anpil mo ki dayè sa se pati fransè a. So m ape kite paj sa a. M pran yon lòt paj. Ok. Ap pran yon lòt paj. M fè pati anglè a. So, la mwen genyen ball, football, football. An yon timoun ka fè ankò. Alò, m gen sport la, m ekri sport tou. Epi Li gen dwa dans. Alò m te gen mayifisans. Magni, ou remake, magnifisans lan. N ap met dans toujou ba. Bò kote l pase dans lan l ka franse tou. Ok? M met dents lan bò kote l. Ok. So wè kote m mete magnificence mete dents lan la. So gen spò. Ok. Gen ti moun di yo la gen la fèl bal nan disco. Ap met disco. Disco. So. Play. Alò, nou gen dwa di soccer tou. E football la pa menm a soccer. Ok? Gen kolòn te ka kle tous la. Ou e 1, 2, 3, 4, 5 kolòn. So, depi m jwenn sa krime avèk yo, m ap mete yo. Pa bliye mwen di m gen pati e m ap fè yon pati pou fransè a tou. Fransè a prèske menm jan ak kreyòl. So la m make la lune, le soleil. Paske depi gen solèy ki leve, depi la lin la, yon timoun pa bezwen kriye pou m chkolòche pou pèdi. So, te kwè, pawòl m sot di nou la, m ka mete l tou. M te, m te gen yon tronpèt. Yon tronpèt la, m gen dwa mete pèt. Pèt de scholarship. Ok? Pèt. Se m ap fon pati franse tou, pati angle. Ok, m ap ekri mo scholarship la tou. M ap fè yon kolòn pou li paske scholarship. M ap chache bagay ki tèmine pa ship tou. Ok? Bon, mwen lò sa te rive a, nou te sou machin nou te monte n ale. Wè? Don vwati nou te gen, te gen sadness, sa se pou pati anglè a. Alò, M ka fane kolòn nan de la a pou m mete yon lòt klòn anba sadness paske m deja konnen gen de mo ou pap jwenn anpil ladan yo ok tankou espòt wè m ka itilize anba e kolòn ki long yo m pa bezwen kontinye ekri ladan yo pa egzanp an er bagay ki tèmine an er map jwenn anpil de yon dwa pa ekri anba la a ou konprann. Ou wè? So, mete sadness. Alò m te deja konnen, mwen te gen yon mo la, mwen ke mo le kontrè yo ka toujou rele l happiness. Ou wè l, paske lan bagay sa, m montre w nou te sot lan sadness, nou vin lan happiness. E pi... Ok. Se te yon sikonstans ki te pase. Alò, mwen ap mete sikonstans lan mayifisans en dans. Sikonstans an franse. An non, an angle. A di sikonstansis. An kwa mba e kwa sa. Bon. Men. Son vi nòmal ke nou tap mennen. Ou bliye mizik. Mizik li ka fransè li ka anglè. Mizik. M ka jwenn anpil mo ki tèmine pa ik ok. M di ke se te yon mo, se te yon aktivite ki e Yon bagay ki te, ki, ki, te gen stress nan lavi nou. Nan happiness la map met stress. Te gen stress, alò ti gason an te gen stress. E, e stress. Lè w gen stress, ou ta renmen moun, yon moun pou pale. Ou va pa jwenn li. Ou ganda fin lonely. So lò nou jwenn yon mo tou, si nou jwenn yon mo kaput ladan, n ap fè yon lòt bagay. Pa egzanp, nou gen sadness, nou gen dwa pran sad la epi n chèche bagay ki tèmine pa sad. Nou pap jwenn anpil bagay ki tèmine pa sad, men l ap bon. Men stress la deja s on sèl, sèl silab yo bon, yo fè w fè mizik ou pi rapid e si w ap fè yon mizik avè l, li vin pi rapid. Stress, Lè w fini, bon, dèyè mo ke m gen la, n al lekòl la. Alò, ou konnen m te di nan chak, chak table. Alò, table la se yon mo franse. E table la angle. N ap jwenn anpil bagay ki tèmine pa all, table, table, table. N ap jwenn anpil bagay ki tèmine. M ap mete l pou angle a tou. Ahh Nan chak tab mwen vin pase li gen tout bagay map poze kesyon Nap jwenn de mo ki tèmine pa yon kesyon kesyon ok kesyon wap poze moun yo kesyon wap entèwoje yo entèwogasyon entèwogasyon remake mo sa yo ou ka kenbe yo pou fransè a tou entèwogasyon. Bon, bon, wap jwenn, gen tab kap pale de Financial Aid, Finansyèl, Finansyal, Finansyal, wap jwenn de mo ki termine kon sa, Financial, Financial Aid, Aid, ou pap jwenn anpil mo ki termine pa Aid la. Euh, apre nou bal nan Google, nou ka jwenn de mo nan Google. Alò chak tab yo di w ki se aprè, gen gen tab ki di w how to apply pou pou scholarship la. Alò le mo apply, nou ka jwenn anpil mo ki termine pa ay sa. Apply, how to apply. So n ap kite, n ap kenbe sa. Apply la, n ap ka jwenn anpil mo. Apply. Qualify paske yo konn ap di w financial aid for those who are qualified qualified paske nan chak tab m pase yo gen yon enfòmasyon konsa yo ap ba ou enfòmasyon sa. Ok. Epi gen tab ka pale ou de kouman pou volunteer. Ok. Volunteer. Ou ap jwenn bagay ki termine pa ear. Volunteer. Volunteer. Deja la, ou wè ke m gentan M gentan ap fè kolòn mwen. M fè e anlè e anba. Mwen volonti yo. Ok. Epi li di li rete jis nan la sware. Lo sware a son mo fransè. N ap pran li. Sware. Hein se night e alò li di nou pa kouri night nou te gen apply nou te gen dwa met night la ladan wi apply night li gen son ay la k fini ka matche epi nou rete malgre vin kòmanse gen de empty chair nou rete jiskaske empty empty lonely empty Nan chair la, chair, nou ka pa jwenn anpil pou li wi. Soccer, non, non, chair. Nou ka jwenn, nou ka jwenn e an. Sou nou te gen dwa esprime l tou an franse, lò n ap tounen nou kontan. Nou te tris avan nou kontan. Men e a kontinye ap jwenn de mo ki rime konsa. Men apre sa lè n al nan Google, nan diksyonè, n ap jwenn de mo ki rime ki ale a sa n ap di a. Epi nou prale pran de kontrè tou, de mo enpòtan pou n chèche kontrè yo pou nou ka fè bagay la pi byen. Alò, si m ap pale, m te nan soccer, m ta pale de winner. M jwenn mo winner a la. Winner. Te pral gen yon winner. Fini? Lan, lan sa a, e soccer, sphère, Sòk, sphère, nan sphère la se yon mo fransè, sphère, sphère d'atmosphère, sphère, ok, sphère, m ka bezwen yon mo ki pou ma, li pa tèlman enpòtan nan fraz la m pral bezwen an, nou gen sport, nou gen travay, travay la bon, nou pwes nou te gen yon bagay an ay deja n ap pare. Travay la yon mo enpòtan wi la, se li si timoun nan pa al lekòl omwen travay lap travay, paske fòl gen yon ban, fòl gen dè tay, wè gade byen vin nou mo tay, atachman, bon m te bezwen mo aman, wèl. So yep gen tay mete tay. M te bezwen yon mo an man kontan atachman. Ti moun nan gen atachman, yon ti moun fò pa lage, fò gon bagay pou jwenn pou fè. Atachman. Tem lè m wa an nou te gen arjan atachman kontan arjan lò fini e nan nou pran l an anglè tou se yon mo k enpòtan moni nou te gen dèyè mo an in ap fè loteri enpti n mete moni. Ok. Apre sa, si n jwenn de mo ki egzakteman pa ri, nou ka retire lotè ri, nou mete l nan lòt lis la. Pou an atandan, nou met tout i yo ansanm. Vin santi ke ou gen lisidite. Alò, si w bay lotè bagay ki tèmine pa te, w ap jwenn anpil bagay. An n mete mo sa an franse, apre sa, nou pran lisi. Lucidite. Nou ka jwenn anpil mo k tèmine pa te. Lucidite. E, m jwenn yon mo la, nou gen wop, nou gen jòy. Se pou, ou wè lò mo yo kout konsa m di w, e fò nou kenbe yo. Si nou pa jwenn bagay pou n matche l, nou brale, nou brale lan, lan Google, tande. Jòy. Kote fransè a m ta mete senserite a ladan l tou. Lisidite, senserite. Men m di w m pa p dèyè chèche bagay ki long. Mo long yo ou pa p ka fè e ou ka pran de silab yo. M gen finance, m gen dance. M gen dance. E mwen genyen happy, happy se happy a m ka mete l nan loterie happy. Happy. Bon. Lè w ap gade la nature, ou wè bagay yo senp, yo bèl, pa gen tout tout tout tèt chaje sa. Li ba w enspirasyon pou w viv lavi w. Gade yon coronavirus, ou wè nature la ret menm jan, byen bèl, tout bagay, zòrèy yo ap chante. So, Nou te gen dwa eksprime bay sa lan bay sa. Gen son, gen moun. Mete kek bay, kek moun la nati lan bay sa. Moun. Men m poko wè bay pou m rime yo nou. Son. Nat, nature, nature. Nou te gen soccer, winner, nature. Nature. Nou te gen mo past, past, ya, m ap jwenn bagay pou m rime a pasta, past. Li te enpòtan paske yo konn di past la aji sou fiti la. Future, future, nature, nature, future, ok, m ap mete yo ansanm. Future. E what else de mo ke nou di? E anm wè si m jwenn un peu la. Konfidans. Konfidans. Li te gen konfidans. Mo sa yo twò long mwen di w. Dance wifey sans confidence confidence map m ka metel an anglè tou e nou ka jwenn de mo sinonim de mo nou wè k enpòtan la depi se mo nou wè m te ekri la Nou gen dwa jwenn sinonim yo lan Google, li fè lis la vin pi long. Des synonymes epi ki ka rime. Well, des synonymes epi ki ka, ki ka, ki ka rime. Nou gen love, nou mete enpòtan sa. Love. Des mots m te ekri la. Love. Mwen konnen bagay sa yo ou ka pa jwenn bagay ki rime yo, se Google ki pral ede nou, ok? Map kenbe love la la. Ok. Nan tèt pam, mo ki te enpòtan se le mo peace. Peace, il faut ke m jwenn mo ki rime avèk li. Tout lè map pale la m poko janm jwenn mo. Map oblije fè apèl a Google. Ok. Peace. Peace. Peace. An m chèche yon lòt kote. Peace. Ok peace. Peace nap rele l peace sinonim. Sinonim. Nan Google m ye la wi tande. Peace sinonim. Ok. Plis sinonim Plis sinonim Ok You got Trankiliti Pa renmen lo sa yo twò long Quiet Quiet se de silab li bon Aww sa se adjektif li ban mwen. Quietness ok kyetud silence wè m te chèche nou gen more word in silence nou genyen yon pakèt word in silence ins la wè m te panse m pa t ap jwenn silence wè paske e pis silence la pa ban mwen sa pis la vle di Li pran li. Ki etid, si nou te bezwen, nou pa t, nou pa t, nou pa t genyen bagay ki tèmine pa id, ok. Ki etid nou pa t gen. Bon. E. Quiet. Mo sa se de sèlman gen ladan, n ap kenbe l. Men nou pa gen anyen vrèman bezwen quiet. Plis m ap pale a, li pa, li pa la sans lan, m p ap mete l. Non sa se konflikt, li gen yon t dèyè l. Konflikt. Nou pa gen mo pou sa ditou. Bon mwen si l gen lòt kontrè, men l te ka bon wi. Alò lò m di omonim nan se antonim pou m te mete. Se sa. O, li bon anpil antonim la a wi. Of pis, antonim of pis. Discord. Hostility. Disorder. Alo, disorder ya. Natmete lan sok. Disorder. Disorder. Hostility. Tranquility. Hostility. Tranquility. Alo, hostility al, bon, Nou pa viv yon bagay trankilite. Nou va gen lapè si nou pa viv trankilite. Si w pa trankil, w a gen lapè. E, alò, nou, nou vle one, one, one, one silab. Gen mo kalm lan tou nou te ka pran. Kalm. Alò m pa gen anyen pou m matche pou le moman men m renmen one word. Nou pran kalm ki lò e alò lò lò lan wa ou pa lan pis. Men m pa kwè m ap bezwen l men o kòmansman m te chèche gita wa alò plizoumwen yo yo yo rime. Si nou pral chèche de mo enpòtan yo, bon amoni an m renmen l, amoni an kòmsi m ta di w gen moni, amoni, amoni an ou ann amoni avèk tèt ou lè w anpè, pa vre? Amoni avèk lavi a, m renmen mo amoni an men senpleman l twò long. M renmen l wi. Bon. M te genlè bon an yon, m tap fòme. Kesyon, entèwogasyon, ajitasyon. Ajitasyon. Ok. Ajitasyon. Bon. Ki mo nou ka jwenn kontrè li ankò? Fear. Nap mete opposite of fear. Paske nou bezwen fè sa n ap fè a avèk de mo, fò n gen plizyè mo, fò n gen de mo esansyèl nan sa nou bezwen. Nou pa bezwen mo nou pa bezwen tou. Alò, opposite of fear yo mete calmness, confidence. M te pale de confidence lan avan. Wè, se te, wè nou di kon a ke lè n ap tounen sot lekòl la, nou santi n gen konfidans. Sa vle di nou pa t an fear, nou pa t an pè. Wè e mo peur la, si m ap di yon bagay an franse, bon, e pa transfère non, peur, nou pa gen anyen pou rime l toujou. Mete l la. Men yon mo k enpòtan. Ok. Nou gen calmness, confidence yo deja ban nou opposite of fear la. So lòt mo. Ou gen clearness, good sense. Wè, m renmen mo good sense lan. Li ba w de word men kanmenm se chak se single, good sense. Pase n di lapè a bay sa tou wi. Li gen de mo anti wi. Nap mete insanity. Mwen kontre mo a esplike mo a tou. Ok. Alyenasyon. Nap mete bezwen de mo a yon. Alyenasyon. Lyenasyon, izolasyon, paske gen de fwa lò ke ou pa ka fè sa w vle ou santi w izole ou pa ladan yo mete w apa ok so la ou kwè m pa ta ka fon fraz a bagay sa kounye a la ki lòt mo ki enpòtan de pran konfidans Li pran happiness e joy. Hope. Hope. Ki mo k mache a hope? De ti mo kòm sa. Men m gen presyon m pral tonbe lan menm bagay la. Ann wè hope sinonim. Hope sinonim. Hope sinonim. Gwoup sinonim Aspirasyon, desire, wish Wè la a, nou jwenn ti mo ti mo kout yo wish men li pa li pa matche Aspirasyon n ap mete l Desire sens desire winner n ap mete l ladan l desire epi Yes gen yon sèl ti mo mete want want se désir men m pa gen anyen pou m matchel men map kenbe l kanmenm want ou wè single word yo m pa gen anyen m matche yo gen wish an m te pran wish la deja so anyway hope la nou jwenn sinonim li n gade si n jwenn kontrè li. ki ka esplike mo a tou. Op. Antonim. Antonim. Op antonim. Se son de mo ke potan op la. Antonim de op. Abandon, discouragement. Ya sa son mo men li twò long men li byen ale men m te gen kontan, atachman, arjan, diskou, rejment. Wè lò, lò se sa w ta anvi a, ou fin kòmanse yon bagay ou rive byen lwen lò fin ou kanpe ou pa ka kontinye, yon bagay ka dekouraje w. Jan m te gen love la le kontrè se hate. Se yon mo kout, m ka bezwen l hate. Hate la m ka jwenn anpil ki matche avèk li. Epi m gen reality lan ti m t ap fòme yo. Ti a gentan gen pakèt, trankility, empty, insanity, reality. Lavi a gen reality pa l. Ahh gen tout ce qu'il faut pou fè yon poème la men bon ou ka fè mizik avèl m renmen fè mizik avèk mo kout gen doubt doubt yo difisil a pwononse doubt ok lòt mo k enpòtan apaw de hope joy m gen joy joy An made sinonim li. Joy. A mwen di se pou nou pran tonpèt nou e e e gita nou pou nou selebre. Joy sinonim. De fwa la, ou gen dwa pa jwenn anpil lan non komen an epi ou jwenn e anpil sa w ap chèche a lan adjektif. Joy, delight, Antonim. Antonim objèt. Kounye a n mèt di nou, kounye a nou pral fòme fraz la. Nou, nou, nou p ap janm gen tout bagay nèt, ok? Se mo esansyèl yo. Antonim, mizèri. Tribilasyon, sa se yon gwo mo. Monchè, se pa vre, m pa t, nou pa t ap pase yon tribilasyon. Disper, m te gen kèk bagay pou li. Ok. Trial, yes. M te gen table trial. Bon. Anpil bagay la. Hmm. Yo pa gen e oh Google ka ba ou e mo single word yo. Li ka di ou ki sa k rime avèk yo tou wi. Tank wè, m ap mande Google. Rim of sad Rim for sad. Ok. Mwen silab ban mwen. Sad rim. Eee bon bad nap met bad la tou. Lè bagay ki rive la ou ka jije l kòm bad ok bon nou bon la nap chèche yon rim ki lòt ti mo kout ankò hit hit. Ou gen relate. Je tout sa nap fè la nap relate. Ok. M ta bezwen plus red toujou. Gen met. Gen met, classmate, pa ti moun nan e lekòl li ye. Lò l gade l wè classmate yo pral lekòl li menm li pa prale sa ka fè l mal. So gen yon mo classmate tou. Li renmen avè l. Bon nou pa t ap chèche anpil. N ap chèche yon mo k enpòtan la a. Èske m te jwenn rim for hope? Hope? No. Room for hope. Lè yo ba w li e mou menm ou chèche sa w bezwen hope. Room for hope. Ok, m pa bezwen tout sa yo ban mwen la. Kop, yes, ou lan sitiyasyon fò kop. Ou soti ladan, wap batay. Soap. Yep. Pase eponj sou bagay yo, pase, pase savon sou yo. Si bagay la rezoud, li rezoud, li pa rezoud, pase savon sou li, kontinye lave ou. Elop. Elop la son kè kontan, m kwè li. M ta chèche sifikasyon apre. Ok. Nou bezwen joy. Joy Rhymes de of joy. Wè jwenn jan Google la enteresan. Of joy. Rhymes for joy. Joy sa m bezwen wi. M pa pran tout sa m pa bezwen la a non. Ou mwen bagay yo ban mwen la m pa bezwen. Enjoy. Wi. Sincere Tir Yes m te di ke nou pa pral kriye Tir Sincere Tir Volunteer Volunteer Ir m gen presyon m gen 2 3 ir deja Interfere Mo sa a long papa Interfere Nou ka pa anplwaye Nou ka pa bezwen itilize l Bon ki lòt mo ankò love love renmn fò love. Sou moun moun ka toujou renmen renmen renmen ou pa moun pa janm chome pou sa ou gen bagay pou fè. Ou ka toujou ede moun lè ou pa ka fè anyen. Kote. Rim with love. Rim with love. Sa e bon mwen mba vle. Mm, mm. Love rim. Ok. Mwen ap pale de glove. Monchè kounya sou sou ou love family ou fò mete glove fò mete glove lanmou w pou pa pran maladi a wi ok um what of what you got to of kind of lè w ap defini yon bagay ou se kind of Ok a lot of a lot of sort of proud of so ya apre sa lè nou te fin resevwa lapè a nou te santi nou proud proud of proud of ke w se pitit Bondye. Proud of. So Bondye retire fear la, li get rid of, get rid of, fear pou nou. True love. True love. Alos sa son lot sans li gen. Men Bondye gen true love la pou nou. Ok So Yap Nou jwenn pou love Sun Sun Le soleil Rim fò Sun Sipoze map jwenn anpil la Rim fò Sun Ok son. Non sa yo ban mwen la m pa vle l. Ok son. Mwen de ki vin la. Don. Ron. Ya. Moun nan wal ron. Yo al fè spò. An gan. Gen timoun menm si yo pa genyen pou yo fè tenten al fè tou wi. Fan. Yo konn dwa fè mizik, yo fè fan. My son. Ok. Gen son solèy, gen son, e preske menm son. Ok. Mwen si ba jwenn plus. Hmm. One in one. Done. Ok. E calm. Kom pa ta jwenn bay ki rime avèk calm. I like that word. Ske lè w tande kè w pa kase ankò, ou vin kalm, ou pa ajite ditou paske w konnen lavi w lan men Bondye. Kalm. Redni kalm. Non. Toujou gen youn ki pa ban m anyen. Ok. Ramzòn. Can la fasil nou pap jwenn anpil bagay calm non mo sa genlè pa gen anpil an anglè. Tout sa yap ban mwen m pa bezwen. M pa vle yo yon. Ma'am. Form, ok? Alarm. E sa yo m ta ka pran yo. Farm, se kounye a la e bagay sa nou bezwen yo wi. Alarm, gen bagay k ap alarme vi nou kounye a la ki ka rann nou gen pwoblèm. Charm, m pa kwè m bezwen charm nan. Arm, arm. Yes. Ba bezwen charm li um. Ok. Bon. Sanble ke nou fini. Gen de mo ke e pis. An chèche de sak rime avèk pis. Son sèl mo li, yon ti mo ki enteresan e. Peace ou antre m avek peace way sa fò gen anpil pasyans wi mezanmi peace rim fò peace. Rim fò peace rim zòn. Peace te ban mwen sa a deja oubyen yo pat ban mwen Peace humm kiss kounye a yo di no kissing no kounye a lan coronavirus la si w vle an peace no kiss si w vle an peace no kiss eee. Pris ou gen pris alò sa gen yon te ladan pris ase nou nou nou nou nan nou nan se yon pris mwen menm m ta bezwen m al rakonte listwa m nan so Yes so m pa jwenn anpil non. Fò m sreziyen m. So n ap fini sa la. Next video kounye a nou pral fè powèm nan avèk chanson. Nou dakò? Pase m sanse n ap fè l avèk sa m gen la. That's it. Nou pap janm gen tout nèt.